Bonjou bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon sofya tivi 83 m kontan ansanm avè n. Rete la poko ale min nouvèl yo nan bon jan ti mamit. Salomon Jackson alyas Guito 22 lane jwenn arestasyon l nan kafou pèy aprè popilasyon an te denonse l kòm kwa li ta swadizan bandi daprè sa yo di tou li ta fè pati youn nan baz bandi yo pandan se tan menm enfòmasyon yo rasanble nan popilasyon an pale tou e yo di misye fenk rekrite nan gang Savyen an kote l soti dirèkteman nan Vilaj de Dye. Dapre envestigatè yo nan Sèvis Depatmantal Polis Jidisyè ki se SDPJ nan komisarya Senmak te fin swadizan tande l, kriminèl la te konfese, avwe ke li se yon transfij de gang Gran Ravin lan kote l fenk dènye jou sa yo entegre nan baz Savyen an e pou kwè li la ta bay sèvis li tankou youn nan sòlda yo. Pou kote n ap pale a la, Guito nan prizon pou swit legal yo e Direksyon Depatmantal Latibonit lan kontinye salye dinamik ak detèminasyon pèsonèl lapolis la ap fè pou konbat tout fòm bandi yo mete òdetadelwi Tout moun ki ta entegre zòn sa a pou kwen l ye la a. Epi salye kolaborasyon popilasyon an. Mesye pandan kite m di n tou bandi yo pa chome yo touye yon agrikiltè e sa lage gwo pwoblèm nan je tout moun. Enfòmasyon ak lòt nou prale dirèkteman nan latibonit ak Désir Fernest ki pral di nou kouman sa ye e kisa k ap pase pou kwen l ye la a. nan baz Gran Grif la ki fin awoyo e yo fè konnen se la tou ki kenbe tout baz bandi nan peyi a nenpòt sa k pase yo vin refijye yo nan Latibonit Sofia TV 83 gwo rezo a mèsi pou sipò ak sajès nou rete konekte ansanm avè n tout detay ak enfòmasyon Se sou chanèl pa w la. M konnen ti rivyè Latibonit toujou sou tansyon e direktè depatmantal Latibonit lan, pnh, te di monchè l gon 20 jou l bay la pou l reprann kontwòl bagay yo. Sitwayen yo tiye a, kiyès li ye? Misye son travayè, misye travay tè anpil, misye rele Yonyon, se non ke l genyen. Misye pratikman genyen 5 pitit. Misye se soti nan lokalite Makès men depi lè bagay yo ap dejenere a misye kite kite Makès paske l wè gen kèk mouvman ki ap fèt sou zòn nan kote lè nèg savyen yo swa soti sou wout nasyonal la oubyen rantre nan santrevil Ti Rivyè Latibonit yo vin dechèpiye biznis ak byen moun yo, yo sere yon pati nan Makès ebyen li menm li te kite zòn nan l al viv sou twazyèm seksyon nan zòn Gayibo men l toujou desann chak maten pou l al okipe afè jaden l. Malerezman, yè pandan misye ap desann pou l al nan jaden, ozanviwon setè pral uitè, ebyen gen yon gwoup nèg ak zam ki anfas nèg Savyen yo nan zòn Lanmo ki entèsepte misye. Malerezman, mesye yo vide bal sou li, yo touye l, yo fè kwè ke l gen konivans avèk nèg Gran Grif yo nan Savyen. Donk, m pa bezwen mande w si gen arestasyon oubyen sa. M pa bezwen mande w sa, men de tout fason yo touye l, fanmi l jwenn kadav la. Jiskaprezan fanmi an te a de men nan tèt pou omwen y ap sipliye pou yo jwenn kadav la, depi yè la yo pa janm, yo pa te janm jwenn kadav la. Donk eske yo fin tiye l, yo, fanmi an pa ka rive kout kadav la, e yo fin tiye l, yo ala kadav la. Fanmi yo pa ka rive nan perimèt la menm paske fanmi an vin pè paske lè yo aprann ke moun moun nan li leve nan zòn nan ki gen abitid avèk nèg yo ki anfas mesye Savien yo ebyen ki ki tiye l fanmi yo vin pè yo oblije nan fè apèl telefonik pou yo rive konprann kisa ke yo ka fè yo al rezon tout apèl yo anven. Pou jiska prezan pa gen kadav la e pyès entèvansyon bò kote otorite polisyè e jidisyè yo pa fèt menm pou ta al konstate nan zòn kote krim nan poze a. Se yon sitiyasyon ki parèt trè difisil e anpil inosan ap mouri nan dènye jou yo soti rive Latibonit sou faz de revanj e ou kab imajine kisa sa ka vin dekoule. kouvri si omwen mesye yo pa wè kisa ke yo ka fè sitou nan nivo lapolis e nan nivo CSPN nan pou mesye yo ta wè menm omwen òganize yon CSPN spesyal pou ti rivyè paske jodi an sa kap pase sou ti rivyè a li etande sou komin Lyankou pandan semèn nan gen 4 moun ki tap soti Akayè. Pou al Pòtoprens pou yo pase pa Lyankou. Ebyen mesye sa vyen yo soti sou Lyankou yo pran yo pran machin yo. Yo pran machin avèk tout 4 moun nan. Yo pa ka travèse rivyè avèk machin nan. Yo kite machin nan men yo kidnape 4 moun yo. Se 400 mil dola ke moun yo peye a rezon de 100 mil dola pou chak moun. E se pa Désir ki ap vyole lòt bò a la. 100 mil dola ayisyen Désir? Bon Vaness. 100 mil dola ayisyen. 100 mil dola ayisyen pa tèt moun pou moun yo travèse e medam yo vyole yo anpil selon temwanyaj moun sa yo ki te nan 4 moun sa yo ki te nan machin sa yo yo pran pil baton mesye yo bat yo avèk kad elektrik yo bat yo a baton bezbòl e jiska prezan mesye yo gen moun nan men yo paske n ap enfòme w nan dènye semèn mesye yo t ap fè kidnaping e detounen machin sou kome lyankou se plis ke 6 ti bis ki asire transpò pòtoprens gen nan yo ki soti akayè gen ki soti kabarè. Genyen ki soti Gonayiv paske yo koz kanaran yo paka travèse yo oblije pase pa Lyankou pou yal soti pa Mibalè pou yo rantre Pòtoprens men mesye pran tout zòn sa yo ta ka di ke Latibonit nan dènye jou yo son zòn ki asyeje malgre di nouvo direktè depatmantal ap nan dispozisyon pou enstale yon enspektè nan sou komisarya pou sonde avèk plizyè inite espesyalize men toujou gen plenyen wi paske kòmanse gen plenyen bò kote responsab ke yo mete nan sou komisarya a jiskaprezan menm yon motosiklèt nan sou komisarya pa genyen. Men rete ale se zo ak rete kòmsi Jacques Martin se pouse pou yo pouse pou l pati se kout men pou y ap mande sa pèmèt ke responsab ki nan komisarya pè sòti pou al fè operasyon avè l. E direktè a li menm ou konn wè li pa aza konsa sou wout ou lè m di ou konn wè l la pa fòseman nan biwo l non kòmsi w wè l nan lari a swa l ap bay de lòd l ap pran de dispozitif la pou omwen lapolis fè yon bagay kòmsi ou wè l alèvre Dwe di èdtan depatmantal la te desann Ti Rivyè vandredi a pou l te vin fè asanblaj enfòmasyon nan mitan popilasyon an konnen l fèk desann nan zòn nan e li gen 2 rankont ke l ap fè de pwoksimite avèk otorite lokal yo e otorite sivil e popilasyon egalman pou chèche pou chèche dè enfòmasyon pou konnen kijan bagay la ye sitou nan mòd de evolisyon gwoup ame yo. Men popilasyon an montre ke yo trio, yo pare e yo prè pou yo kolabore pou pèmèt ke bagay sa fini. Men Ti Rivyè Latibonit pral gen 2 mwa la a depi te genyen 300 kafou ou aks dantre nan Ti Rivyè, tout rete barikade. Se gwo barikad, se baryè ke moun yo mete avèk gwo chenn pou anpeche. Mesye gang Gran Grif yo kontinye vin dechèpiye, vin vyole, vin pote ale de ansanm de sa ke yo genyen. An revanj, mesye, apre pèsonaj inosan an fin mouri Romanes, gang sa a vin an desann nan lokalite Lanmou. Yo vòl kenpòt 12 bèf wi peyizan yo genyen ki te mare, ki te mare nan jaden. Bon se kòm sa la ye wi. Dezi, banm mande w, gang Savyen, Gran Grif la, se li ki Savyen an, se sa? Ak kiyès lap goumen li menm? Bon, se pratikman ak popilasyon an, ak popilasyon an lap goumen. Eske pa gon lòt gwoup gang ki anfas yo? Gen plizyè lòt gwoup ame, gen plizyè lòt gwoup ame ki anfas yo. M pa ka di Gran Grif nan sa l ye, li bay nesans avèk plizyè gwoup, tankou kowalisyon ki sou Jan Deni. ki gen nèg ak zam ilegal tou, men ou pa wè lòt nèg ki nan ki gen ki gen zam ilegal yo kap fè ekzaksyon, swa nan fè kidnaping, nan detounen kamyon machandiz moun, nan piye biznis moun, se de nèg Jan Deni an son lòt lokalite? Wi, se yon lòt lokalite nan Senè seksyon Ti Rivyè Latibonit. Ok, ok. Donk antre Savye avèk Jan Deni an, ann ta di ke 2 gwoup moun sa yo ap goumen. Eske yo prè oubyen gon bèl distans kòmkwa swa popilasyon an nan mitan 2 gwoup sa yo oubyen si leta ta vle fon bagay, Lap gon kote kanmenm li met on baz ki pou reponn. Radio mega. Yo pa yo pa yo pa twò prè yo pataje yo pataje distans paske se se 2 lokalite mwen di w ki ki pratikman sou menm ki nan menm seksyon kominal. Ok ok. Yo nan menm seksyon kominal e e e men yo yo pa twò prè yo gen distans yo gen bon distans. Pou popilasyon, pou popilasyon e pratikan sou Jan Deni, yo menm yo montre yo prèske gen 5 an, yo prèske gen 5 an depi yo konstitye yon fòs pou anpeche ke gang sa a gen te pran pwisans. Paske bagay sa a l ta pral kòmanse, se te nan kesyon konfli tèryen ki te genyen antre 2 lokalite sa yo wi, bagay la pral kòmanse. Ebyen ki lakòz ou pral wè ke apre Anèl Jozèf fin rantre an 2019 e nan Latibonit pou l te vin fè refij li, ebyen sa pral pèmèt ke gwoup sa vin gen plis fòs, kote yo gen yo vin gen plis estrateji e se apati de la wi ke mesye yo pral kòmanse gen gen taktik pou soti sou wout nasyonal la al detounen kamyon machandiz, detounen kamyon prive moun e anpil otorite te viktim ladan l. M sonje ansyen depite Gwomòn nan. te viktim nan bagay sa yo te mete men sou li jiska prezan yo pat janm remèt li machin li fenk nou te gen machin li ke mesye yo te pran jiska prezan machin nan te toujou rete nan men nèg yo pou nèg yo kontinye ap fè ekzaksyon jodi an li mande pou otorite polisyè ak jidisyè yo pou yo aji e lòt bagay ke map enfòme ou Romanès ou wè gang sa vyen an Gran Grif. Map di sa pou oditwa boustè a kap tande. Li se gang dè gang, li se gang santral pou peyi a. Paske mesye sa yo pa genyen pyès gwoup gang ke w tande kap opere nan peyi a ke w gen pwoblèm ak yo. Kèlkeswa operasyon ke yap mennen, ke l te Vilaj de Dye, ke l te Gran Ravin, ke l te Matisan, ke l te Kanaran, yo pa gen lòt kote ke yo vini non, yo vin pran refij non. Se Savyen yo vin kache lè lapolis dèyè yo nan kapital la. A bon? Se la fè ke lapolis nan modèl operasyon ki ap mennen nan tout peyi a kont gang yo, yo ta dwe chache kontwòl pou yo sterilize Salyen. Eske Salyen vin yon refij pou tout lòt nèg yo? Wi, wi, se son refij, son refij ke li ye pou tout nèg. Yon anbasad, yon anbasad pou nèg yo, san pyès pwoblèm yo vini. E sa pèmèt ke nèg sa yo pa janm gen pwoblèm zam ak minisyon tou. Paske yo jwenn minisyon ki soti nan tout zòn sa yo. Si on nèg ka sot Pòtoprens, w al Tirivyè, Latibonit ak zam ou a machin, pa gon polisye w jwenn nan lari ak kanpe w? Eske yo di w gen chans konsa? Bon, chèf gang nan deklare l li menm, malgre tout mouvman ki genyen nan peyi a pou anpeche sikilasyon, li achte zam chak jou, li achte katouch chak jou. Sa se Luckson Hénan, chèf gang Savyen an, ki fè deklarasyon sa yo. E se pa zanmi l li fè l non, se sou radyo ke l fè mòd deklarasyon sa yo. O! An kwa yo di Leta di pa bay bandi pale? Zanmèt lòd se yo ki kòk chante, sèl kòk chante sou zòn nan. E yo deklare yo ke yo se mèt Latibonit lan tou. Non, sa l klè, sa l klè, sa l klè. Men pa gen yon janm gen yon otorite Latibonit lan tou, swa de senatè, ansyen senatè, swa de depite, ansyen depite, ki ka jisteman bay bourad, omwen lanson apèl pou di mesye sa pa bon. Donk tout nèg yo fè silans. Te genyen lè bagay yo te fèk ap dejenere nan debi mwa doktòb, lè mesye fèk ap atake sant kilti Vè Latibonit nan piye tout bifis ki genyen. Te genyen ansyen senatè Youri Latortue ki te fè yon twit, ki te, se te apèl ke yo te fè avèk, ke li te fè avèk lapolis pou te, pou te vin rele osekou moun ti Rivyè Latibonit. Malerezman anyen pa janm fèt. Ansyen depite Sylvie Latiboy tankou Profane Victor al gen ansanm dakizasyon ke non l toujou site kòm moun ki bay nesans avèk sa ki genyen sou Ti Rivyè a, paske se sa Vantma te di. Ebyen, li te mande li menm pou te gen yon fon komen ki fèt antre tout sektè, ke l te politik, ke l te moun ki nan agrikilti, pou wè kisa yo ka fè ke yo chita omwen pou yo jwenn yon mannyè pou rezoud pwoblèm sa ki genyen sou Ti Rivyè a. Jiskaprezan anyen pa janm fèt. E pwoblèm nan li kite ti rive la tibonit se tout vale a ke lap pran ki lakòz ke moun yo ane sa ou konnen se kesyon jaden ke latibonit fè moun yo sot pèdi diri enben moun yo paka plante non moun yo paka plante pwa la enben lap pral pi difisil paske tout tè yo sou kontwòl sou kontwòl gwoup gang yo e lèw imajine lansab de tè yo se nan perimèt kote gang palmis gang lika e ak gang lavèdi. E sa vye egalman se nan trimès la ke tout tè ki travay yo ye. E moun yo moun yo fui, moun yo abandone, moun yo pa ka al travay. E menm ke yo travay se pa yo ki rekòlte tou. E si yo al rekòlte se se gwo lajan pou yo bay gwoup gang yo pou yo ka rekòlte. Son bagay ki parèt trè trè trè trè difisil nan dènye jou yo ki pral parèt plis konplike pou pou Latibonit e pou tout peyi an jeneral. Paske lè Latibonit e li kiltive se pa se pa pou yo manje sèlman. Yo vann yon pakèt ladan yo atravè peyi a. Donk sa vle di andeyò de ensekirite, andeyò de moun y ap vyole, moun y ap bat, andeyò de moun y ap kidnape, andeyò de moun k ap mouri ak bal, men menm moun ki nan vale a tou k ap pwodui, epi n ap pale de pwodiksyon nasyonal silvouplè, menm moun k ap pwodui nan jaden yo tou yo pa ka rekòlte sa yo fè. Yo pa ka rekòlte e bon nan dènye nan dènye nan dènye kout zam nan dènye atak ke mesye yo ap fè nan sant Wevil ti rivyè ou ta ka di son misyon ke mesye yo genyen pou yo disparèt kesyon diri kesyon diri latibonit lan wi paske mesye yo ale nan depo nan ansanm depo ke moun yo genyen e pratikman peyizan yo lè yo plante yo divize l an 3 pati on pati pou yo manje. on pati pou yo vann, on pati pou yo ret fè plan pou yo pou yo replante ankò. Mesye debake nan nan moulen pa mete nan debake nan moulen yo, yo leve tout direktman yo destoke ni pou yo te manje ni pou yo te ni pou yo te fè plan ni pou yo te vann yo pran tout diri sa yo y'al avè yo. Se nou ta ka di se de semans ki pral disparèt nèt paske pap ka, moun yo pral pa pa gen yo ankò. Gen nan moun yo ki te gentan gen chans plante ebyen diri yo bon moun yo pa ka al moun yo pa ka al taye pou yo bat yo non. Se bandi yo ki pran yo, moulen yo, vann yo pou y achte pou y achte zam, pou y achte minisyon pou yo kontinye fè ekzaksyon sou popilasyon an. Se youn nan sektè ki pratikman viktim. Nan kap fini. Nan kap fini. Kay di yo vide. Nan kap fini. Bon, malerezman pa gen, pa gen anyen, pa gen anyen ki janm fèt ki montre w gen yon dilijans ki ap fèt pou omwen pou rezoud pwoblèm nan. E moun Latibonit, presizeman sou Ti Rivyè, ap tann avèk enpasyans pou 20 jou iltimatom pnh la nan fè kòk a làn ni sou paj ofisyèl yo. Bon, nou, nou, nou deja wè pa gen anyen k ap fèt, Désir. Pa gen anyen k ap fèt. M pa kwè moun yo ka al lage kò yo sou kont lapolis, al veye lapolis. 20 jou a ap rive. Avan nèk di direktè a ou t se di w ap bay, ou te bay 20 jou pou w gen kontwòl vil la, ou pa gen kontwòl depi tout bagay fini. Men lè kounye a, lè m te wè videyo nèg yo t ap di men pon sonde, men komisarya yo pran. Se lapolis ki te deloje oubyen yo k te kite l? Non, yo pa t. Men sa se te tankou direktè depatmantal la te di l wi. Li te di nèg yo se t yon cho, yon videyo tiktok ke mesye yo te vin pran. Epi ban m raple oditwa Boustè a, e sou komisarya a l te konstwi. Pou kòz sa a, men ke l te konstwi, paske lè mesye sa yo te konn ap fè ekzaksyon sou wout nasyonal la, te genyen popilasyon sivil la ki te konn fè anpil manifestasyon, bloke wout la. Sa pa pral pèmèt ke ansyen prezidan Jovenel Moïse te pase nan vale a nan menm moman li te fè deklarasyon, di l ap met lame Dayiti dèyè nèg yo. E si nèg yo pa t poze, bon, l te pase sa avyon peta pa t tire pou jou a. Ebyen, sou komisarya a poz premye pye a te fèt nan jou sa a, li ta pral konstwi. Depi lè sou komisarya a te fin konstwi, li pratikman pa t janm gen polisye ki te ladan l. Konstriksyon an te fini, pa t janm gen polisye ki te vin ladan l. Bon, mesye yo vini, y ap plenyen e anndan la yo pa genyen. Mwayen lojistik yo prèske pa reponn. Donk, si yon komisarya pa t gen moun, asireman mete moun ladan l, li vle di lòt bagay. Li vle di gen dòtwa, fòk gen de polisye ki ka gen kote pou yo dòmi. M espere ke kouran, fò l gen yon ti kouran kanmenm, m pa konn si se yon dèlko y ap bay nèg yo, omwen kèlke de biwo, donk tout sa yon biwo ta bezwen pou l fonksyone, m panse y ap gen chèf de pòs kanmenm, l ap gen de bagay kanmenm, gen tout yon seri de bagay pou yo ta met ladan l avan nou mete polisye ladan l. Gwo plenyen, se popilasyon sivil la ki swa regwoupe yo pou ap chèche swa mwayen pou pèmèt ke polisye yo kab manje pa jou, sa ki koze yon gwo dout ankò, paske gen adaj ki di ki finans kòmand, ou pa konnen ki gwoup moun la kap fofile, ki gen dwa an konivans avèk gang pou chèche mwayen pou pot bay lapolis e ki pratiman vin kontone sou komisarya estratejik sa ki nan Ponsonde. Non sa son baz yo rete stab wi son baz li ye wi. A yo tou rete ladann? Wi yo rete stab wi sa yo rete stab wi nan espas la. Epi san kabann nan? Bon de tout fason popilasyon an aranje pou omwen men ki pap ka rete ki pap ka rete twò lontan paske se le 6 se 6 se 6 desanm lan yo yo direktè depatmantal Jean Brice Mithil te pran desizyon pou te desann avèk mesye yo paske lè nou sonje le 5 desanm Gran grif te desann pou te fè video pou te di yo te pran sou komisarya a. M panse se sa ki pouse ke direktè jeneral la nan konvèsasyon avèk nouvo direktè depatmantal la ki pèmèt ke yo vin okipe sou komisarya a. Men li pa reponn paske mesye yo pratiman pa mete nan kondisyon pou.